Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Est-ce que tout est ok? Eh bien c'est la suite, Bah oui la suite, parce que tu notre fait yon émission pour nous te pote quelques Par rapport à voice notre Chris la dévoyé, comme quoi, écoutez, l'acte qu'il a posé c'était pour protéger les gens qui étaient au commissariat, et les policiers, les matériels. de leta byen sur paske se te yon bon kolaboratè piske li te tande bri kòm kwa mesye gran ravin yo avèk mesye vilaj yo pral pote boure pou kapab fè yon frape nan komisarya a te kapab gen polisye mouri yo te kapab pote ale zam yo ebyen yo koute li menm li antisipe epi li fè aksyon sila epi aprè li mande pou kapab vin pran zam yo nan men l brèf se te yon trè bon travay men ekoute pou ti lapli se kelke choz dotr. Se yon sòt de kou monte, se yon sòt de sibtèfij. E ti lapli vini avèk, m ta kapab di, kèk analiz pou demontre ke sa e te yon kou planifye. Men sa se mal pase pwiske anpil moun pral wè ke Ebyen gen yon sòt de konplisite paske kòman fè bandi antre nan yon komisarya yo mete polis kouche yo sezi zam yal avèk zam epi polisye yo dakò on pete apa tire ben se kòm un père ki mete a jenou pitit gason li antouka fòm di nou byen ke e krisla te voye yon voice de 2 minit ti lapli li menm li voye yon voice de 14 minit e nan voice sa m ta kapab di son voice si wap tande li se pouw kapab demaske Kris la. Siw pran sanw pou tande ti lapli wap aksepte ke ti lapli metel nan yon rejistre zakè, nan yon rejistre nèg kap vòlè, nan yon rejistre kidnapè. Men lotr an fas se kòm li menm lèl pale sèt un bon anfan e sa. Nou ta kapab di Ti Lapli antre nan yon lojik pou demaske Kris la. Li vini avèk kèlke agiman. Agiman kòmkwa, lè pa egzanp Gran Ravin ap batay, Gran Ravin pa t toujou bezwen sipò fas ak Ti Bwa. Paske pou li Gran Ravin. ka goumen a Tibwa. Tankou lè Krisla di, tout nèg yo mete ansanm vin pote boure sou Tibwa, Ti Gabriyèl, 400 mawozo, patati patata. Sa se, m ta kapab di, b-a-ba pou Ti Lapli. Ti Lapli, li menm di li gon trik ke li itilize pou kapab toujou sirprann nèg sa yo. Lè yo pale de komisarya, li di, bon, komisarya sa sanba bouch nèg Tibwa yo. Koman ta fè konprann pou nèg yo vini, yo dezame lapolis, on bal pa pete? Sa se dezyèm analiz. Li fè anpil lòt analiz, men gon kote m ta kapab di li di ke Krisla a labitid de tue ses soldats, alors les soldats qui sont au point mort. Pa egzanp, nèg ki toujou ap batay avèk Gran Ravin, lè gen yon bagay, pa egzanp, si gen yon nèg ki pran bal, nèg la o pwen mò, yo pa menm voye l lopital. Bang bang bang, yo fin egzekite l. Gen nèg yo egzekite, yo boule. Èske se vre? Èske se pa divèsyon Ti Lapli ap fè? M pale twòp. Jèt pa w Ti Lapli. M ap di tout moun bonjou maten an. M pral fè yon ti odyo la a lè de ti odyo Krisla fè a. Paske lè m ap gade jan Krisla ap pale, w a wè s on ti Bondye, w a wè s on ti sen. Bon, jounen jodi a, lè yon moun ap gade w konprann kòmsi Jan Matisan te ye. Tout moun te konn reyalite Matisan. E m ap gade yon dezyèm chèf bandi ankò ki se chèf gèrye, kote lajistis pa p fè travay li, yon modèl jounalis konsa yo kite yo lan figi moun. Tout moun konn pozisyon Guerrier Henry. Kounye a Guerrier Henry ap fè konnen, Guerrier Henry, yon sèl bagay m ap di w men, ou pa gen karaktè kòm jounalis non. Lè sa w jounalis ou ye men. Jounalis ou pa sipoze gen fos kote non papa. Ou an di la jistis ap fè travay yo fò ta mare w pou yo mennen enfòmasyon sou pi gwo kriminèl Ayiti si w moun pat konnen l ou se pre ou se premye ou se premye jounalis ki pi krimi ki pi kriyèl Ayiti ki pi danje pou peyi a. Si w moun pat konsa chache konnen l. Paske depi sou jan w ap pale yo toujou yo wè konprann ou se yon gwo bout tonton ou se yon gwo bout tonton chèf bandi depi sou jan w ap pale m panse Guerrier Henry reyalite kris la te lan matisan ou konnen l reyalite jenèf te fòme ou konnen l Reyalite wòl Kris la te vin jwe Lamati san w konnen l. Men si jounen jodi a, mwen m fyè lè Kris la ap di nou pran nou pran 400 mawozo, nou pran Bèlè, nou pran nou pran lòt kout Vitèlòm, lòt kout gam nou vin batay avè l. M tèlman fyè lè misye di sa, m vin santi m anvan n. M vin santi m gen pwa, m vin santi m gen fòs. Paske lè w anvann, w ap goumen ak pwòp nèg lakay ou, epi tou wè nèg la ap voye moute konsa menn, anvann, fò w fyè de sa. Christa, w konnen nou menm, yon bann piti Gran Ravin, nou konnen reyalite Gran Ravin, deja w konnen nou ka goumen, ou konnen nou pa pè bri bal, ou konnen nou ka afwonte tout sa k ap vini, ou konn sa deja, ou konnen nou pa pè chou. Lè w di sa tou. E talan goumen nou tou ou pap ka konprann li. Wap toujou ka di nou gen ranfò. Pase talan goumen nou genyen, taktik goumen nou genyen yo, ou pa ka gen kontwòl bagay sa yo. Se ou konprann, lè ap rive sou ou menn, fò ou ka toujou di sa. M pa gen pwoblèm ansanm avè w. Ban m di w yon grenn bagay Krisla. Lè w di Nèg Gran Ravin t ap fè tantatif sou komisarya pou n pran zam yo, si n te pran zam lapolis yo, nou t ap fè anpil dega ansanm avè l. Paske ou palan w ap mande pou pèp twazyèm nan, ou palan kidnapin, ou palan vòlè kamyon, ou palan sesi. Chonje ipousan te vin pran Matisan pou te goumen avè nou. Dèske n ap detounen kamyon. E pou sa w te vin goumen avèk nou nan Matisan? Men jounen jodi a sa w fè la, kouman l rele? Sa w ap fè a kouman l rele? M gen yon seri odyo si m ta lage yo anpil pèp la t ap sou men yo wi non mèt poze w. Lè fini tou komisarya lanben lan mezanmi m ap di nou byen komisarya lanben lan Li anndan fyèf Kris la. Zam sa ou tande Kris la sezi a, se zam ki t ap goumen avè nou. Li pa zam lòt, se zam lapolis, se menm Leta ankò ki te ba Kris la yo. Kouman w ta vle kwè si kòmsi gen yon Leta, ou konprann, ki fòme, ki edike, ki la, ou konprann, ki respekte dwa moun vre, ou panse kòmsi jounen jodi a la, nou panse, ou konprann, baz sa te kalanbeny toujou? baz la ye. Kounye a jounen jodi a, baz la kòmsi li pa kòmsi apatyen a yon moun pou l ta di konsa, si gen yon bagay nan Matisan oubyen gen yon bagay nan Fontamara, nèg sa yo ka al fè, konprann, operasyon, bagay sa yo. Nèg sa yo la, yo la yo nil. Yo pa gen yon bagay y ap regle. Yo tèlman pa gen bagay y ap regle, leta pa peye yo. M tande, konprann, Fanò t ap plenyen, m tande Fanò t ap plenyen yon lè, konprann, nèg yo gen 7 mwa yo pa touche. Telman wè anpwen nèg yo pa gon bagay serye yap regle. Kounya pou Christa di nou konsa anpwen o e paske nou tap fè atak pou nou vin pran materyèl leta yo e sak fè yo vin pran yo. Moun ki egare pou nou bay enfòmasyon sa kalkile yon baz gen 4 galil, 2 M 14, 3 M 4, 1 nègèv. A men pat ben nèg sa pat bese pran nan lapolis Pou gen gwo masak kote yon pil zam sa yon zam ka kraze yon bò Kona pou nèg yo konprann ta kite nou rive sou baz la pou n demantle baz la pou n pran tout bagay sa yo e pandan se tan baz nèg yo ankò lan mitan lan mitan kè ti bwa ankò kouman n tap rive kòman n tap rive sou nèg sa yo pou n pran zam sa yo la menm. Nou tap gon pwen disparèt oubyen nou tap al dòmi nèg yo anprann oubyen nou tap sa nou tap fè la menm kòman nou tap kòman nou tap rive sou yo pou nou pran yo kris la anprann sou wap pale pale byen dou tande anprann gen blan sou dlo wap pè wap fè politik ou wap fè politik ou nan fason pou demoutre anprann kominote diaspora ou pi bon se ou ki ti jezi e ou t nan avantay pèp. e wout la pou pèp e yo t gen kè sansib bon gen kè sansib konsa ou pa fè lapè pil timoun kap mouri ou pran nan abri wap di konsa nèg gran a vin pran yo e boule nap boule kò yo gen nan lè solda yo gen anpil solda ki pral denose bagay sa wi paran timoun yo ap kriye yap mande kò timoun yo ou tnen nèg gran a vin sezi tout kò. E pandansetan manti, chak nèg ki mouri nan abri 21, nan abri lan Toulon e boulo boule yo. Nèg ki gen non yo, sa yo pran nou konnen ka fè eko, ou fè vini a, ou fè vini a kò sa yo. Nèg ki pa gen non, fè boule yo. Si nèg la pran bal nan vant, ou pran li pa fin, ou pran, ou di l, ou di l pap viv, kote l pran bal la ou fè t fizi l, ou fè boule depi kòmsi e timoun, kòmsi ou pran pa yon, pa yon. Kòmsi paran yo pa, yo pa timoun ki gen non, paran yo kòmsi pa kite zòn nan, yo menm yo nan zòn nan, e konsa w fè l. W ap jwe yon wòl kriminèl, epi tou w ap pwòpoze w pi bon. Ou konprann e gason w ye menn, ou parèt ou bon, ou vin ba nèg yo ranfò e lakay ou ye, se zam ou rale sou yo e friz yo friz ou, yo friz yo, e nèg yo t ba w zam yo ankò e menm nou menm nan, li pa de l pa twa. Zam sa dwe toujou ap goumen avè nou. Chablenn di sa t lanmou lan te toujou ap goumen avè nou. A no jou nou gen videyo cha sa yo. Kounye a la an pran nou fè konnen s on baz nou di nou te kite la kòm on poli s on baz politik nou te kite l kòm on baz politik sa vle di ke lè n ap goumen ansanm avè w pou w ka di w anprann se komisarya n atake Konprann jous pou w ka fè konprann yo ba w cha, yo ba w sesi. E pou sa m te kite Baza la kòm politik. Kounye a nou vin sispèk, konprann, yo di Ameriken, konprann, met pye l sou sòl la, Ameriken sou dlo. Kounye a la, konprann, nou konnen Bazid Mod, Bazid, Baz Zan Eklè a, konprann, s on baz, se Ameriken t fòde l. Nou konnen Evè Jan depi nèg yo antre. Yo pral chache gen kontwòl baz la. Nou kouri al pran, nou kouri reprann livre zam yo dabò. Kounye a pou n fè konnen nou kouri livre zam yo. Epi tou, pou n fè konnen, konprann, se nèg gra a vin tap al atake, konprann, yo. Pantan sèk n ap goumen, goumen sa vanse, konprann, gen tout mwa sa yo, bon pa t janm, pa t janm gen entèvansyon ki te fèt. Bon, nou te konn pi pre pòs, nou te konn pre pòs la. Ou pa t janm fè entèvansyon pou te pran zam yo. Bon, e kounye a w al pran zam yo. Bon, pou ki sa w al, bon, nou rale zam sou nèg yo. Nou friz yo. Epi tou nan ap fè politik. Epi tou pandan se tan e kou nou. E menm nou menm nan. Pa gen anyen k chanje. Mesye. Kòm. Nou gon pèp ki sòt. Nou gon leta anprann ki. Ki pa la pou fè etid sou anyen. Pou panse pou anyen. Nou ka di nenpòt sa nou vle. Nou ka bay moun kenbe sa nou vle. Paske nou t lajistis. Nou t fè la lwa. Byn nou konprann ki fè sa nou vle epi tou konprann nan leta leta e pou nou liye nou eseye degaje nou pa bon lan manifestasyon e nèg yo kap baw sekirite kounye a wap di konprann e nou menm ki ta pral pran zam nan men yo Christaye ti gason wi menn ou fè afèw kanpe dèyèl papa zam yo te toujou konn ap goumen avè nou cha blende sa yo te toujou konn ap goumen avè nou pa gen anyen k chanje. Ann di komisarya Niklè anndi Krisla pagen anyen k chanje tande pagen anyen k chanje pa vin fè sanblan kòmsi wap lave pow pou demoutre se ou k pi bon sesi m ta renmen w aprann od wap bay lapolis yo lè wap bay lapolis yo wap fè lemond wè lèw lan baz lèw lan dedeo wap fè lemond wè dedeo wap fè lemond wè sa. Sa Kris la fè a. Lè w ap voye siyal la, siyal ou vle voye ale a, lè w rive nan dede ou a fè l, lè w voye l nan dede ou a fè l vit tou. Tande, siyal ou bezwen voye ale a. Siyal ou benyen voye bay la, tande, lè, lè ou rive nan dede ou a, ou a fè l vit tou. Pa vin fè sanblan la menn. Ou pa lan kidnape, ou pa lan, ou pa lan detounen kamyon, ou pa lan sesi, ou, tande Kris la mesye o. Zan nèg ou li m. Ou pa ka pa masisi non franchman ou pa ka pa masisi Tou le ka Guerrier Henri respè Bagay an yon moun ap fè sou tè sou tè Ayiti an pa peye l Ou konnen gen ginen gen bondye Hein gen ginen gen bondye Wap peye yo Wap peye yo Paske konprann ou konn bouch moun yon zam li ye tou ay pa kounya depi sou jovenel depi lèm konnen ou te gen kontra sou jovenel guerrier henry wap wap fè wap fè kouvèti pou krisla wap fon dòde bagay pou krisla konprann sa vle di ke poum te moutre w sa wap fè a tout moun a konnen jounalis ou ye men yo pa janm konn ki estrateji ou vin jwe sou sòl la. Pi gwo asasen an e ou menm li ye Guerrier Henry menm Pi gwo asasen an e ou menm li ye menm Antoulèka pèp ayisyen Lè nap pale di kris la kanpe dèyè ou konprann lèl fon bagay kanpe dèyèl pa fin fon bagay apresa ou konprann nap pran pòz ou konprann Kòm si pou l fè politik, pou l pa konprann, pou l pase pou pi bon. Ou fè bagay ou kanpe dèyè l frè. E gason t nou an. Ou pa masisi menn. Ou fin fon bagay apre sa w ap di ou pran ou pa nan kont a lapolis. Tout moun pa gen moun tout moun konnen ou pa nan kont a lapolis. Pou lapolis ou konn ap ba yo sekirite nan manifestasyon. Ou pa wè yon bagay nou fè. Sou Jovenel moun pat ka manifeste. Kounye w pare jounen jodi a ou pandan w nan manifestasyon kafou ap kale bouda w, ou pou pèp. Kilè w te pou pèp? Kilè w te pou pèp konsa? M ta renmen konn kilè w te pou pèp konsa. Kounye w la w nan mitan pèp la ap manifeste. Mèsi mesye. Ba nou respè nou. Mezanmi la m tap kite nou pou sa Krisla ap di yo, konprann, yo pa verite. Afèm nan pral atake baz Edmond a epa vre yon baz paka gen 2 M 14 4 galil 3 M 4 yon negev pou panse yon prann neg la di yon prann nou ta pral atake baz la epi tou pandan ou menm ou vini ou vin ba baz la ranfò se zam ou vin rale sou yo friz yo ou pran ou pran tout materyèl ki gen anndan an ou ala machin blende w kounye w di epou neg gran avin pat pran yo. Konprann ou wè konprann ou santi nap fle nan konprann nap demare w kout bal ou koumanse febli bal w al deboure pòs la w pran tout sak la nan w vin pran pòs la kisa ti gason ye tande papa yon chèf ou ye menn chèf pa konn ekri de fwa menn fon bagay kanpe dèyè l dan tande avan nou tande nèg yo sou dlo a menn yo ka vin mande konprann tout materyèl ki nan baz yo konprann antre antre nan baz Paske yo ap konprann, an di la marinn an di bagay neklè lan beny lan. Konprann e menm rezo a. Ou kouri fon politik pou lave po ou, entelijan. Men, politik la fè nou, politik la fè nou gen twòp lespri konsa li fè nou sòt tou. Wè se pat politik, alakile yo pran te gen tan gon bèl lapè lan Matisan. Politik leve w met anba, lajan gran nèg leve w met lan, ou konprann leve, fè w leve gè a, ou konnen t ap osi fasil ki va vin fasil. Kounye a la ou konprann, ou la w ap mande leta. Kwè w ala fwa dènye ou menm tande t ap pale pa gen leta, pa gen lajistis, pa gen anyen. Kwè w ou menm tande t ap pale sa. Kounye a menm ou menm ankò ap vin mande pou leta. Bon ou menm ankò t ap di pa genyen bon si pa gen leta vre monchè. Bon te konnen, bon konnen gen leta konsa. Wal friz yon bagay gaz kafou wal fèm yon bagay gaz kafou pil lapolis vini anprann lè yo konnen e lòt nèg pil lapolis vini yo vin fèmen pou yo vin anprann arete moun ki vin fè dezòd la lè yo parèt yo wè se ou jij pi gwo jij ki nan kafou a tou bò akoulad yo pale ansanm avèw epitou ou vire wale. Fò di pa gen konprann. Epi tou kounya wap mande pou leta. Pou mande pou leta. Poukisa pat tou arete w? Fò youn pale ak lòt pou kapab konprann ajisman youn e ajisman lòt. Eske n konprann? Fòk Kris la te konn pale pou te kapab konprann ke gwoup advès la, li fò nan kidnaping anpil. Fò Kris la te kapab pale pou konn kiyès ki Izo. Fò Kris la ta pale pou konn kiyès ki Tilapli. Men fòk ti labli ta pale pou konn kiyès ki kris la. Fòk izo ta pale pou konn kiyès ki kris la. Donk, sèt istwa de ou pale m reponn, ebyen, sa vin pèmèt ke nou antre nan yon lojik konnen bandi sa kiyès li ye. Donk lè nèg sa yo fè yon deklarasyon jounen jodi a la, fòk nou pran san nou pou n tande yo. Lè kris la pale, li pale dò. Lè lòt nèg yo pale, yo pale dò tou. Men kounye a la li menm, li rete a nou menm pou nou. Jije! Pou n konprann paske lè de moun kanpe sou yon plas piblik y ap joure, an n pa gade ostilite a men an n tande pawòl yo. Èske ou konprann? Lè sa a di sa tèl bagay, lè sa a di sa tèl bagay epi nou pran nòt. An entèl te nan nivo sa a? Tèt chaje! Antouka nou tande ti lapli, nou tande ki sa l di e nan premye avòs la nou te tande kris la e kounye a la piske youn akize lòt talè konsa nou pral vini avèk voice Garry Derosier ki se pòt pawòl polis nasyonal dayiti epi nou menm nan va konnen ki kote poun sitye nou antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi apre kèskon di a la pwochèn.